Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jist avan de kòmanse m ta renmen poze nou kesyon sa èske Daprè nou menm, genyen otorite nan peyi sa a, tankou, prezidan, premye minis, chèf polis, tou sa. N ap tann kòmantè w nan videyo sila pou n kapab konnen si wi ou non nou kapab fye otorite yo, si genyen tout bon vre nan peyi sa a. Se parti pour votre émission! Alò, gen yon ti rektifikasyon map just pote pa rapò ak emisyon n te fè yè a sou arestasyon tip yo te jwenn avèk valiz bal la. Lapolis, alò polisye ki te arete li yo te fòse l pou di se nan Vilaj de Dye li ta pral pote bal yo. Men daprè dènye enfòmasyon e y a dè jan ki yon kòmante ki di ke non. c'est au niveau de Bel Air. Et les enquête, eh bien, on nous a fait croire que type là, c'est pas direction Village de Dieu. prend, c'est au niveau Bel Air. Merci pour commenter cela. C'est de l'or quand même parce que, ben, ça permet que nos jeunes puissent information. C'est parti pour votre émission. Lè otorite yo pale nan peyi Dayiti, moi je pense que popilasyon an ap oblije santi l nan konfizyon. Paske a chak fwa ou rive nan yon sitiyasyon kote ke otorite yo pale, ou ta kapab di se ta yon moman pou w ba w asirans, pou w garanti un peu d'espwa, e finalman se di yo di w al pote tèt ou bay touye w. Jounen jodi a la, jan bagay la ye nan peyi Dayiti, mwen gen enpresyon lè otorite yo pale mezanmi, pa fin twò kwè nan sa yo di paske pawòl yo pa levanjil. Mwen te vini avèk deklarasyon Léon Charles la, kòmandan chèf polis nasyonal la, alò kòmandan a i, pou dire ke ben aktivite yo pral reprann o nivo de zòn Matisan an. Ebyen anpil moun te pran abò li pou di mesye sa bay manti menm jan ak prezidan repiblik lan. Anpil moun te fyevre, moun yo pran lari, machin pran lari. E wè sa ki pase. Nèg yo sezi yon machin ak tout pasaje. Eske kounya la a yo ale avèk tout pasaje yo? Ki kote moun yo ye pou kwè l ye la a? Daprè tout dènye enfòmasyon, yo ta fè n konprann, ben, moun sa yo se ta nèg Vilaj de Dye ki pran yo. Men pa bliye gen 2 gwoup k ap goumen, li kapab Vilaj, li kapab Gran Ravin. Paske se nèg sa yo ki yo menm ap pran tèren sou Kris la. Tèt chaje. Sa vle di nou wè isit lè otorite yo pale mezanmi pa fin fye sa yo di pou nou pote tèt nou ale bay moun pou yo manje nou nan lari. Batay nan gran ravin ak ti bwa ki gen ladan ni alye vilaj de Dye ki li menm se yon alye sur pou gran ravin ebyen. C'est une bataille ki se jou jiska la dernière goutte de sang. E nèg yo fin pran anpil tèritwa, apre anpil tan nèg Krisla yo ap batay pou kapab mete nèg sa yo deyò, èske w pa ta kapab di se anven puiske nèg yo toujou kontwole anpil zòn nan Matisan. Gen yon seri de imaj nou ta kapab di imaj yo vrèman tris. Malerezman m pa genyen imaj sa yo. De mò. Men se son des enfòmasyon ki nou son parvenu de la par de jan ebyen ki yo menm nan zòn nan. Lè w ap gade nan lari a mezanmi gen anpil kadav ki yo menm sou sòl la. Kisa otorite yo ap fè pou kapab ranmase kadav sa yo? Ebyen bagay la vrèman dur, il ya quelqu'un qui m'appelle pour me dire que nan zòn Matisan genyen 2 kadav atè a. Genyen kochon kòmanse ap manje yo, genyen se zo yo ki rete atè a. Gen yon lòt kote ankò, gen yon moun ki atè a, li kòmanse ap anfle. E zòn sa yo lè wap pase ladan yo, ebyen gen anpil move odè ki ap degaje. Donk nou konprann, nou wè nan kisa n tonbe la jounen jodi an. Il faut faire quelque chose. Pou lenstan nou ta kapab di gen yon ti kalm pa rapò ak batay sila men tanzantan gen yon flo bal ki eklate. Yon flo bal sa vle di a chak moman ou ta kapab di batay la li kapab reprann a tou moman paske yon lè ou tande gwoup sa pase yon flo bal yon lè ou tande lòt gwoup la li menm li pase yon flo bal. Sa ki pi enpòtan jodi a la nan emisyon se paske gen anpil sòlda Kris la, yo menm ki mouri nan batay la, se pou pwoblèm bal. Nèg yo pat gen bal, bal yo fini, ebyen, baww, advèsè a rive sou yo, e advèsè a pran yo, advèsè a touye yo. Genyen ti Jude ki nan 4 la. Ebyen misye mouri ansanm avèk yon lòt sòlda. E daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou Ti Jid se te yon bon sòlda. Lè nèg gran ravin yo pran 1 2 3 nèg yap avanse pou rive sou 4 la Ti Jid avèk lòt sòlda sa yo kanpe goumen jiskaske yo mete 3 nèg gran ravin atè. Men lè nèg yo rive yon kote bal yo fini ebyen pa gen lechwa. swa w kouri oubyen w kanpe pou advèsè a touye w. Ebyen se konsa Ti Jid ansanm avèk sòlda sa li menm yo pèdi lavi yo. Lè gen anpil nèg ki te sou sòl la ki yo menm jwe pye yo, ou tande Izo t ap pale kote ke li fè konprann ke Kris la kapab al nan kous pou Ayiti paske lè y ap avanse sou yo an bèt ebyen nèg sa yo menm yo kouri y al nan lòt zòn. Sa vle di se te toujou pwoblèm bal. Si nèg yo te genyen bal, ebyen nèg yo t ap kapab kanpe batay. Men malgre sa, ebyen batay la li kontinye, chak nèg ap veye espas ki nan men yo pou kwalye la. Gen yon videyo nou pral fè w gade, kote ke nou ta kapab di animozite ki genyen ant Izo Vilaj de Dye avèk Krisla nan Tibwa. Izo. te vle, m ta kapab di, antre nan yon lojik mano a mano avèk Kris la. Men lefèt ke nan kad batay sa a ki genyen ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, e ke Vilaj de Dye li menm li pote boure nan batay la, m panse ke Izo pli ke satisfè paske ebyen li tou regle kont li avèk Kris la. Ou wè kounye a se li menm k ap voye voice, k ap fè sipèsta, k ap di Kris la monchè ou s on lach, ou te do kanpe Epi la a, sa se kote misye te antre nan yon klèb kote Krisla konn fonksyone. Enfòmasyon fè kwè se ta klèb Krisla men gen yon lòt enfòmasyon k ap sikile kòm kwa Krisla konn vini nan klèb sa a se tou senpleman sa. Tande sa Izo di. Wè wè, ae klèb Krisla sou kontwòl Ti Jid. Ti Jid. Wè ae inifòm lapolis. Gwo pakèt inifòm lapolis. Nèg yo gen tan lave yo, m pa gen tan bay yo. Lè m rive lakay mwen, pil gaz. Map bagay veni. Moun yo te konn vann pwason la. Wè, moun yo te konn vann pwason. Misye, misye met moun yo deyò. Kris la fè ti Jid met moun yo deyò, yo sezi bagay la nan men moun yo. Men marou la wi Kris. Men marou la. Wè, veni. E sa yo fè. Yo pran moun yo te konn vann pwason, yo pran yo fè klèb yo ladan, fè cho, gen o, gen otèl ladan kote fanm ap koupe. Wi pandan yon zòn plen timoun yon zòn kòm kat la plen moun wi ou fè makrèl ladan kote bouzen ap koupe pou kòb ou wè men chanm yo men ti matla yo an pa vil ou nèt aske pèp la e po moun ou gen ou pa moun ou twò trèt e po moun ou gen e po moun ou gen ou pa moun wè e po moun ou gen ou pa moun Ebyen fòm di nou ke aprè deklarasyon sa izo fè kote ke li di lap antre tout kote nèg sa yo te ye nèt gen anpil nèg kap batay bò kote krisla nèg yo revolte nèg yo revolte poukisa se paske yo santi ke sa se yon imilyasyon nèg la antre nan anpil zòn nan fyèf ou kote ou kontwole epi lap vin bat kòl. E si nèg yo te gen bagay nan men yo, yo te gen bal, ebyen sa pa tap ka rive la. Ebyen nèg yo bay Kris la yon iltimatòm. Nèg ki bò kote Kris la yo di l, Ekoute, nou menm fòk nou jwenn bal, fòk nou genyen zam. Sa vle di, fòk yo achte zam, fòk Kris la achte bal. Kesyon antreprenè ki nan tèt Kris la, sa se afè pa l. Men mesye yo konsidere Kris la kòm yon jeneral, lè bagay la rèd fò l kanpe sou sòl la pou goumen. Hum! Tèt chaje. Kilè bagay sa ap fini antre Tibwa ak Gran Ravin? Paske nou konnen a chak fwa bagay sa yo eklate ebyen se popilasyon an ki nan kouri. Kòman moun yo ap viv pou kwè l ye la? Kilè y ap retounen lakay yo? Otan de kestyon ki pou lenstan rete san entèwogasyon Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine. Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Production ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la ansuit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info.